Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Jist avan de kamanse, nap salye euh, de fan. Se de moun ki renmen tande RL Prod anpil, se du kote de Mirbalè. Le mèk il sapèl Jeff Dubuisson. Epi sa fam Tania Jerome Donk moun sa yo yo pap domi pou yo pa tande RL prod. Merci beaucoup pou amour nou, mèsi bokou pou atachman nou e nap toujou ansanm. Alò se parti pou votre emission. Mesye fòm di nou sa, m toujou ap preche pawòl sa poum di nou sispann kidnape malere malerez. M twouve nou sadik anpil! Bon, m pa ka di nou sadik. Paske yon nèg ki sadik se yon nèg ki pa pè anyen. Men, nou yon ti jan lach. Si m ta di sadik lan, se ta kapab wi men nou lach tou. Paske ban m di nou yon bagay mesye. Lè n al kidnape yon malerèz konsa, sa nou di tèt nou apre? Paske lè nou pran yon moun konsa nou kenbe nan men nou, fò n ta panse a manman nou, n panse a sè nou. Paske mwen menm m wè se moun k ap plede sanble avèk nou n ap kidnape. Sa vle di, ensekirite a se pou malere, malerèz li fèt. Moun ki sanble avèk nou yo. Nou konprann? Tande byen. Ou wè fi sa n ap gade la a? Madam sa a li rele Christela. Li se yon machann fritay nan Magloire Amboise la. Nèg yo kidnape li a minui. Alò, m ta kapab di maten an. Paske depi ou travèse minui, se lòt jou a ki parèt. Yo kidnape l, se pa pandan l ap mache nan lari non. Li kanpe dèyè bak fritay la. Nèg yo parèt, yo di l avanse, epi yo ale avèk li. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Mari l te nan yon ti boutik, paske mari a li menm, se ti bagay glase l ap vann bò kote madanm ni ap vann fritay la. Èske nou konprann? Se konsa yo kidnape Christela. Anpil moun konnen fi sa a. E ou konn sa k fè m mal nan istwa sa, sèke fi sa a pa janm dòmi. Bon! Mwen menm daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen de Christela, se yon ensomnyak. Nou konn poukisa? Paske l ap goumen a lavi. Men ban m di nou bagay mesye bandi yo, nèg ki kidnape fi sa a, m ap pale avè nou. Ou wè si fi sa a fè l te bon, li pa t ap janm rete dèyè bak fritay la pou rete jiska inè di maten. Tande byen pwogram fi sa a mezanmi, toulèjou fi a sòti a sizè di maten. pou l vin prepare bagay pou l vann. Li ap antre lakay li a yn è di maten. Sa vle di fi sa vin son bèt de nwi pou l kapab jwenn degouden pou l viv. Kounye a nou vini nou kidnape l. E ou konn sa t rèd? Dèfwa l konn koupe nan lè yo wi pou l al pran yon ti kou paske li nan kou kizin. Imajine yon moun k ap sòti a sizè di maten. Moun nan ap antre a yn è di maten son ti kabicha mezanmi nan senkèdtan somèy sa dèfwa fòl leve poul al achte bagay poul prepare kichòy na konprann de pye fi sa anfle wi li tèlman kanpe dèyè bak fritay la mwen m pa konnen kèlkeswa gwoup nèg ki pranl lan e kèlkeswa kote yo ta metel la tou tanpri mesye libere fi sa. Liberel. Fi sa paka ret nan men nou mesye. Banm di nou yon bagay. Komsi Nou konprann yon moun kap degajel nan ti aktivite fritay. Donk moun sa se li nou ka kidnape? Hein? Kotel pral jwenn kob poul bay? M ta renmen konnen kotel pral jwenn kob poul bay? Kidnaping nan se yon biznis. Mwen m patap gen pwoblèm si kidnaping nan te yon biznis epi yo leve yon moun la yo di ben ekoute. Pote mil dola ameriken vini. Men se de twa san mil nou pral mande. Kote l pral jwenn kòb sa pou l ba nou? N ap tande m mesye. Kèlkeswa kote fi a ye a, yon ti kras pitye. Si l nan vilaj, pitye pou li. Si l nan gran ravin, pitye pou li. Si l yon lòt kote m pa konnen, pitye pou li mesye. Fi a pa gen anyen nan men l. Mari a ap kriye. Senti l mare. Fanmi an pa konn kisa pou l fè. Ba l yon chans mesye. Pande ap pale, Muscadin li menm frèm nan li pa tande li pa wè se frape lap frape anba raje a. Yè nou fon gwo deba wi sou koze Muscadin an. Men m pa bezwen di nou kisa ki te soti nan deba paske se te yon deba antre ami. Men il ya bokou de jan ki diz ke a mwen menm avèk Muscadin nèt. Men gen lòt ki di ben ekoute fòk ke Muscadin li menm li aji selon la lwa. Brèf. Men pou nèg ki di yo avèk Muscadin yo, se 2 nèg ki di ben, pou jan bandi ap malmennen moun nan peyi sa la, bandi yo kòmsi lè yo mouri, moun pat menm konnen, pa ta menm dwe konnen yo mouri non. Paske se 2 nèg pou yo ta kòmsi ekstèmine yo la, epi se gade w, gade w wè, peyi a pa janm gen bandi ankò. Opwen ke nou ta pale de kesyon e komisyon kap travay eske yo pral revoke Muscadin ou pa bon an tou ka nou menm nap tann kisa koze sa pral di genyen jan lise misye rele gwo reken yo arete misye nan miragwan nan lanwit lundi 20 pou louvri mardi 21 jwen 2022 Misye te genyen yon pistolè sou li. Yo apreyande li vè 2 zè di maten nan zòn Idyab nan jiridiksyon komisè Jean Ernest Muscadin. Daprè yon sous pwòch pakè Miragwàn nan, gwo reken Seta moun to mond nan Plato Santral, li se manm yon gang ki gen nan tèt li yon sèten Lòlò nan zòn Chalon nan Miragwàn. Chèf gang sila, ki mouri sa fè 2 zan nan kad yon tantativ kidnaping nan Nip. Depi lanmò chèf sila, zo reken t ap pratike vòl a men ame epi tou vyòl nan Miragwàn jiskaske li tonbe anba men Muscadin. Franchman m gen enpresyon Muscadin fon bagay. Misye fon bagay wi paske. Nèg yo paka ap sòti kote yo sòti pou y al anba men l konsa. Antouka frè m nan frape, kontinye frape Muscadin. E sa li menm li pral lajistis, yo pral poze l kesyon, li pral gen pou l reponn kesyon, epi kounye a la, lajistis pral frape l. Men gen anpil moun k ap di, ou pa t dwe arete misye non. Ou konprann? M pa konnen si se tire yo tire zòrèy komisè lan, paske imedyatman ou fin metrize moun nan, ebyen ou pa ka touye l. Men, jan bagay la ye la a. Fò n di nou ke ta gen yon lwa ki ta menm dwe siyen kòmsi pou depi yo pran nèg la nan move kondisyon konsa, bon, li pa bezwen konprann ke l ap gen lavi. Ou konprann? Paske bagay la, li dejenere nan men nou nan peyi Dayiti. Nou pral kite nou la avèk aktyalite di jou, epi apre n ap tounen pou n kapab boukle. Tòchon kontinye ap brile ant komisè gouvènman jiridiksyon Pòtoprens lan ak direktè depatemantal Lwès 1 Polis Nasyonal Dayiti a, Jacques Lafontant, kesyone atitid direktè polis la ki daprè sa l fè konnen pa fè ka lèt li adrese l respektivman nan dat 20 ak 15 jen pase a kote l mande l mete bakòp polisye ak dispozisyon l pou akonpanye l nan palèdjistis nan lide pou konstate dega E rekipere se ke je pouve rekipere kom materyèl de travay. Dakò? Komisè gouvènman an di l ap atann avèk enpasyans repons direktè depatmantal Lwès 1 an pandan l presize lapolis gen misyon pou sekirize tout batiman piblik nan peyi Dayiti. ti. Men m ap atire atansyon lopinyon piblik, moun ki pa twò letre nan domèn dwa e nan domèn lalwa, lakonstitisyon di enstitisyon ki plase, ki gen misyon pou yo sekirize batiman piblik yo, yo rele lapolis nasyonal Dayiti. Dakò? Priza daso palèd jistis pa òm apatenan ak gwoup 5 segond yo reprezante yon krim Contre surete enteryè de leta a dapre maitre Lafontan. C'est une attaque contre la surete enteryè de leta. Setadi se pa le parquet, m wè tout moun ap di parquet, parquet, parquet ekoute le batiman lojan an le parquet genyen dabò ladan tribinal premyè enstans, te gen ladan tribinal cour d'appel, te gen ladan li barreau de Port-au-Prince ou dakò avèk mwen e tout enstans sa yo tout ale tout antite sa yo ale se sèlman parquet ki te ret anba. Voice chèf gang 5 segond lan. pibliye sou rezo yo kote li revandike atak sila reprezante sa yo rele an dwa sipleman enfòmasyon nan kad dosye pouswit jidisyè kont Caid sila, daprè komisè gouvèneman an. Voice sa deja retranskri e vèbalize l ap defere an fòm pwosè nan kabinè denstriksyon Daprè sa l kontinye pou l di. Je crois que au regard de l'article 14 du code pénal et 169 du code d'instruction criminelle donc gon suplément de gen gen dosye ki la deja pou izo euh l'affaire de 8 ou 12 mars ki te pase a dosye sa cabinet d'instruction certainement et map voye l kòm suplément d'information contre izo et ses et ses et ses bandes et ses groupes ses acolytes. Maître Jacques Lafontant ki fè konnen l pa janm patisipe nan libere bandi pou lajan mete tout moun an defi pou pwouve. yon bagay konsa a. Kesyon ki gen rapò avèk komisyon ke ministè jistis fòme a, mwen kòm avoka, m ap absteni m pou m pa enfliyanse travay komisè yo. Bon, sèl sa m konnen, m konnen se nan yon eta de dwa ke n ye, c'est un état soumis aux lois, aux règles, aux principes. Donk gen de konpòteman, si leta estime nesesè pou l reprime l, ok. Men sepandan, nou pa nan yon sosyete kote ki pa gen lwa, yon sosyete nenpòt ki fè ce qu'il veut, n'importe quand. M panse ke se a bon dwa ke ministè lan fòme yon komisyon pou al ankete sou konpòteman e wè efektivman si gen vyolasyon dwa moun. Depi gen vyolasyon dwa moun, il reviendra aux supérieurs hiérarchiques. euh, du concerné, du commissaire, de prendre telle mesure de droit. Nous-mêmes, cap défendre droit monde, un, nous sommes là pour veiller au respect, au strict respect des libertés individuelles. Nous sommes là pour nous assurer que les lois soient strictement, normalement, strictement appliqué Et pas oublier y ont un avocat sont défenseur de la loi, défenseur de l'application de la loi. Donc, nous traitons toujours à faire plaidoyer ça comme défenseur de la monde, Toujou ap batay pou sa k pi fèb yo, toujou ak ap batay pou sa ki pa gen vwa yo, veye aske dwa yo respekte, le droit à la vie, eske dwa chak sitwayen ayisyen respekte, eske lavi chak sitwayen an respekte, eske le droit à la sécurité de chak sitwayen est-il respecté? Non, kounye a nou di tèt nou, nou mete pou prensipal responsab les autorités concernées, les autorités de l'Etat. N di, lè pèsonn ki dirij e nou di tèt nou, fò n kontinye batay la paske si nou pa kontinye fè pledwaye pou dwa sa yo respekte, sosyete nou an l ap disparèt oubyen sosyete nou an pral konvèti lan yon sosyete anarchik, yon sosyete de lenpinite, yon sosyete de la barbari. e nou menm nou pa vle sa, valè batay nou batay kont la diktati, kont lanarchi, nou pa ta vle transfòmasyon rapid sa, se sa k fè n ap kontinye atravè entèvansyon nan medya, atravè pledwaye ke n ap fè, atravè sa n ap di pou n wè kòman pou n ka batay pou n prezève libète endividyèl yo. E l ap valab pou nenpòt. Anpire ou pral anpire les choses en matière de sécurité. Ki ayisyen la k ka di m yo an pè la? Ki ayisyen la k ka di m yo safe? Ki ayisyen la k ka di m nan sekirite? Ki ayisyen k ka di m yo alèz? Non, se paske le BINUH a echwe. Il a echwe sou tout la liy. Nan tout dimansyon. Ekonomikman, sosyalman e d'un pwen de vi jistis tou. Bon, si n rete sou jistis la menm, se grav. Popilasyon kaseral ogmante, tribinal pa ka syeje, asiz pa ka fèt. Bon, m pral ba nou yon bagay. Ou konn sak pral gen la? Mwen gen problèm pou 5 10 ans ankò la. Poukisa m di sa? Dosye kraze, tribinal kraze, dosye boule. E ti malere, ti malerèz yo ki ta pral lage epi dosye yo boule a? E moun ki nan prizon ki pa menm ka jije epi dosye yo boule, sa w pral di yo? E moun ki ta pral lage sou òdonans de non lye, sa w pral di yo? E moun ki ap kwoupi nan prizon santi dan dè kondisyon enfra imèn, kap bwè dlo sal, dlo limon, dosye l pèdi. Epi konbe tan yo pral pran pou rekonstitye dosye sa? Bon asiz pa janm fèt, kilè yo pral fon asiz? Sa m vle, m vle n konprann ke pa gen jistis aktyèlman la. Pa gen jistis. Se nan kriz sa kounye a e pa gen yon sosyete sou tè a lap ka fonksyone san jistis. Leta pa janm di anyen. Menm yon nòt ki pa soti sou sa k pase nan pakè a la. Nan ki peyi nap fonksyone la? Epi BINUH la, sa BINUH pral itil? Si m te mouri m tap mouri nèt wi. Nan pa ete sinyifyan e je panse ke pwen nè bezwen de renouvle son manda. Nan pen nou di binu egal echèk. Nasyon Zini egal echèk. On ne peut pas recommencer avec on ekip ki pèdi. Dayè, Madam Lalin te jwe on wòl enpòtan nan kesyon gang lè lal fè rapò pou l di ke gang yo ede a diminye lensekirite. Jodi a li wè gang yo ede a mete lanarchi. Donk mwen menm mwen pa kwè ke se BINUH ki pral pote solisyon. Mwen kwè ke solisyon nasyonal la ki ka gen yon plan de sekirite ka mande des ekipman, ka mande des espè pou ke enstitisyon ayisyèn yo, la fòs piblik, lame, lapolis, yo pran responsablite yo pa rapò a ensekirite a. Men m pa kwè ke se Nasyonzini ki fin echwe ki pral pote yon solisyon pou nou. L'aide étrangère doit nous aider à sortir de l'aide. Si yap ba yon èd a la polis, a savwa les ekipman, ekipman letal, blende, elikoptè, fòmasyon, pou ke la polis la an pozisyon pou l fè l, nou dakò. Si yap bay lame a yon èd, dayè gen yon majò ki te di, men sa l bezwen. Si yap ba l èd la pou l fè konplemantarite a la polis la, nou dakò. Si yap bay lajistis la yon èd Pou ke lajistis la ka an mezi, jij denstriksyon, komisè gouvènman pou yo fè travay yo, nou dakò. Men lèd dwa ede lè zenstitisyon ayisyèn a se ranfòse pou ke yo menm yo fè fas a sa ki gen la a, a danje ki la a. Nou pa bezwen moun vin fè travay la pou nou nan moman spesyal sa a. Les Amis d'Haïti peuvent ede nan ekipman, nan fòmasyon pou ke enstitisyon nou yo pran responsablite yo. E jodi a, pen ap pran responsablite. Pen n te kanpe nan Gonayiv, nou met dè milye de moun deyò. Nou kanpe nan Ench nou met dè milye, men nou konnen n gen anpil ènmi. Ènmi ki lye avèk banditis la, ki yo menm yo ap eseye kraze tout tip de mobilizasyon. E se poutèt sa jodi a nou di ke Pen n pap kanpe. E pou Pen n pa kanpe, li pral kontinye avèk tout alye yo. Dayè gen anpil alye jisteman ki rejwenn nou. Tout alye ke nou gen nan Sid yo, yo pral pwograme pou nou manifeste le dimanch 26, 26 jwen, Okay. Apre nou prale Okap, nan le Nò, le 30 jwen. E nap di tout moun, nou pa fè manifestasyon semèn sa a. Paske nou te deside nan Penn ke nou pap manifeste pandan yap fè egzamen ofisyèl de fen dane yo. Egzamen ofisyèl yo, de lendi a mèkredi nevyèm, epi apre gen egzamen pou ekonomi familyal, jedi, vandredi. Nou te deside ke si ane a, ebyen timoun yo, yo fin pase tout ane a, yo pral fè tès yo, ke pandan semèn sa a, nou pa manifeste, men dimanch, dimanch, N ap reprann manifestasyon Okay, answit Okap. Ap gen egzamen ofisyèl le premye o sis jiyè e le sèt jiyè. Mwen kwè ke ebyen pen ap nan Pòtoprens lan. N ap nan Pòtoprens lan paske nou panse ke jodi a moun pa ka kenbe ankò. Kennenpòt kote ou ale, depi se yon dirijan pen moun nan rankontre, li di w ki sa n ap fè pou peyi a. Ki sa n ap fè? E jodi a nou odela de ensekirite a. Nou nan anarchi. Gade sak rive. Vitelòm bay on on ultimatum e maten an l bloke. Tout kote. Li anonse wi. Nou gen menm manm nan pen nan ki nan zòn nan ki viktim. Li bloke tout kote e la e la polis, en, lame, e gouvènman se kòm si ryen netè. Ariel Henry desann nan biwo l al kontwole kòb e kòb k ap sot nan bidjè a. Pandan se tan popilasyon nan zòn sa yo pa ka al travay. Si gen moun ki malad ki nan zòn sa a, yo pa ka al kay doktè. Kòman w te ka konprann kòm dirijan politik pou nou rete ap gade kesyon sa a? Ke gen yon moun nan yon zòn ki di moun pa p soti. Dayè, li di ke yo te gen randevou nan Palè Nasyonal. Donk li montre ke se banditis deta. Se paske leta a pa fin regle afè l ke yo nan kont ke popilasyon an ap sibi. Andepi de tout menas An depi de tout difikilte, popilasyon Plato Santral la te montre ke yo te prè pou y'al manifeste kont kidnaping, kont movèz gouvènans, kont ensekirite, kont Pòtoprens ki asyeje pa dè gang, dè bandi, kont tout peyi a jodi a ki menase e tout Ayisyen ki oblije ap fui, kite Ayiti kontre volonte yo. Nou di chapo ba pou popilasyon Plato Santral la, lavil de Hinche ki te mobilize an depi de kout boutèy, an depi de kout wòch, an depi de zam ki te distribye, an depi de tout fòm de pwopagand ki t ap fèt sou rezo sosyo yo, popilasyon an te desann pou yo te di non a movèz gouvènans A non, non ak otorite ki nan tèt peyi a. Jodi a, nou vin di mobilizasyon ap kontilye nan tout peyi a. Nou p ap kanpe nan wout jiskaske nou retire peyi a nan sa l ye la a. Ka, etandone ke nou gen yon kalandriye de manifestasyon, nou gen pou n nan Sid, nou gen pou n nan Nò, pandan ke lòt zòn yo ap mobilize, pou n rive sou yo e pou mobilizasyon jeneral la fèt byen avan 7 jiyè k ap vin la pou flanbo alime nan tout peyi a e pou n debarase peyi a de ekip manfouben ki pran peyi an otaj ki senbolize lè di plèd lejip pou pèp ayisyen an. Ak ase li posib, se anba tèm sa pati politik Alyans pou yn Sosyete Sans Eksklizyon òganize premye kongrè nasyonal li nan vil Mirbalais samdi ki sot pase la. Nan finisman kongrè sa, Yon nouvo komite eli nan tèt pati an. Komite sa gen ladan n Cholzer Chancy, kòdonatè jeneral ak prezidan pati an ki rekondui, Rosny Cadet, vis-prezidan, ansyen depite Fritz Chéry ak Eloun Doréus, konseye. Kongrè nasyonal la se yon aboutisman 3 lane egzistans AC, daprè deklarasyon Cholzer Chancy nan diskou sikonstans li pandan l mete aksan sou objektif kongrè a. Kongrè k fèt jodi a se aboutisman tout travay ki fèt pandan 3 zan. E kòm nou se yon pati politik, nou bay tèt nou misyon pou nou fè yon lòt bagay e se poutèt sa pandan tout mwad me a Ase bay manm yo, li bay militan yo, li bay delege yo, li bay cadres yo lapawòl. Ansyen depite Henry an yon lòt kote atire atansyon popilasyon an sou nesesite pou fè bon chwa pandan eleksyon. Lè nou gen pou n ta chwazi nan tan k ap vini yo dirijan politik nou yo, premye kesyon an, èske chwa a n ap fè a, li ka pèmèt lavi m, m ap pale avè n, lavi nou oubyen lavi kominote nou chanje? La se premye kesyon pou n poze tèt nou. Èske chwa a l ap pèmèt ke nou gen yon amelyorasyon nan kondisyon de vi nou? Sa se nou menm pou ki poze l lòske gen moun chwazi. Pi lwen, Scholzer Chancy remèsye epi salye delegasyon 10 depatman an ki te fè deplasman pou kongrè nasyonal a se an. Mwen vle salye tout relijye ki andedan la, pastè yo, prèt yo e dot dè vodouyizan ki la a, ki aksepte fè deplasman pou vin tande, pou vin konprann e apresye mesaj Ase yo. Pati Ase fonde nan dat 4 mas 2019 nan vilaj Ennery, De mas 2019 a jen 2022, pati politik sa deja prezan nan 10 depatman jewografik peyi an, selon responsab yo. Nou menm nou atè a avèk jèn yo, nan kad pwogram ke yo gen yo, nou toujou patisipe ansanm avèk yo. E se sa k fè nou la ansanm avèk yo aprè midi a pou nou kapab selebre premyè edisyon Dèlma Pedale. Moun ki lwen ki toujou ap di tèl zòn tèl zòn pa bon, Men nou menm depi dat ke nou anndan Dèlma ke nap fonksyone e chak jou nou anndan Site Okay nap travay avèk jèn yo, gen anpil talan. Lè w rive nan Site Okay ou jwenn ti moun yo se nan pwodiksyon yo ye bagay sinematografi e mwen kwè ke jodi a la leta genyen pou fè yon priz an chaj e pou nou pa kreye fenomèn banditis lan, pou nou pa kreye delenkans yo, m panse jèn sa yo kap envesti kò e am Nan dè aktivite sosyal, li mande ke pou leta li menm an swa akonpanye yo pou nou kapab fòme dè sitwayen demen. E sa w wè y ap fè la, se avèk zong yo yo fè l. Se paske yo gen volonte, yo reyini yon pakèt jèn, bagay bagay dè moun ki gen dè milye de dola pa ka fè, yo menm avèk zong yo, yo rive reyalize l. Nou gen James Prophète avèk tout staff li yo, yo ansanm avèk nou la epi n ap gade kòman nou kapab nan dezyèm edisyon an pou nou kapab fè yon bagay. Ki pi grandyose avek Delma pedale. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proche pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.